TVlakayhaiti.com Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout Nou kontan avèk ou jodi an se jedi 17 novanm 2022 Nou pote tout gran pwen gwo aktyalite kap domine peyi dayiti Pou jodi an la a, anpil moun te kòmanse fete, anpil moun te kòmanse achte byè pou yo bwè, malgre jan peyi a ye, avèk gwo enfòmasyon ki t ap kouri sou chèf gang Ti Lapli, ki li menm ta tonbe anba kout zam ak manchèt nèg Kris yo. Ebyen, Ti Lapli, misye pale e misye fè konnen ke l bèl e byen la, men se bon pye misye k sove l e se domaj pou kouzen Ou byen bra dwat ti lapli a misye pase move move move moman e byen anba men nèg kris yo ki yo menm kriye viktwa ki yo menm e panse yo te fin bon sou ti lapli men se bon e donk e pye ti lapli ki li menm sovel si se pat sa e byen poukwen ap pale la ti lapli tap benyen nan sanl e se tèt bout pye bout men bout bounda ki tap onbò paske nèg yo tap gaspiye misye. E gen anpil moun ki di kèt mesye poukisa sa pat rive paske tèlman nèg sa yo bay pwoblèm nan peyi a, tèlman nèg sa yo fè moun kriye, tèlman nèg sa yo vòlò afè moun, tèlman yo kidnape moun, ebyen se tout popilasyon an apa de sak pa nan gang yo ki yo menm ta renmen wè ebyen ti lapli, lanmò san jou, izo. ak babekyou tout rès yo nèt pou nèg sa yo ta benyen nan san yo pou peyi a li menm delivre poul sòti anba men nèg gang sa yo ki yo menm gen de nèg nan sektè prive gen nèg tou nan leta ki avèk yo ki fè nèg yo santi yo pwisan ebyen medam se mesye nap diw ke chèf gang ti lapli misye pale e nou pral fèw tande deklarasyon ke towo sa li menm li fè ebyen ki choke krisla ki li menm pansel fin bon sou E ti lapli men se byen domaj pou krisla misye pa reyisi kou a e se sou bra dwat ti lapli a ebyen nèg yo pase kolè yo e bagay la te vrèman grav nou pral envite w gen detay anndan video sa Dosye ayisyen an repliblik dominikèn se rèl se konprès sou tè tan e selon sa kèk moun fè konnen ebek yo menm ap viv sitiyasyon an dèyè a e gen anpil anpil masak ki fèt sou ayisyen ke media pa menm pale e gen moun tou ki pa menm konnen e gen de moun tou ki yo menm ebyen konnen yo paka pale paske yo menm tou yo nan kache bagay yo grav antouka pou konfrè nou sè nou e zantray nou yo kap pase move moman an repiblik dominikèn nou espere ke leta li menm li pran responsabilitel ke leta li menm li konnen ke se li k pou bay popilasyon an yon bòn vi e pou ba yo travay epi kreye bon jan. Donk kondisyon pou tout moun rete lakay yo san nou pa bezwen vwayaje. Bòn ekout, nap tounen pou yon pwochèn videyo. Moun di mèsi wi frèm. M pa gen anyen frèm, m pa gen anyen. Se zam nou pran pou nèg yo kap fè rimè sa yo kouri konsa e pa anyen k genyen, e pa anyen k serye k genyen menm. Se konsa nèg yo gen, ou konn nèg yo goumen ak opinyon piblik, yap mete yon bagay nan tèt popilasyon, nan tèt ou konprann nan tèt pèp la e konsa nèg yo ye. Ou konprann? Aprè sa pa gen anyen menm. Nou tande. Moun di mèsi wi frèm. M pa gen anyen frèm, m pa gen anyen. Se egzanm nou pran pou nèg yo kap fè rimè sa yo kouri konsa e pa anyen t gen, e pa anyen t serye t gen menm. Si konsa nèg yo gen, ou konn nèg yo goumen a opinyon piblik, yap mete yon bagay lan tèt popilasyon, lan tèt. Nou menm nou pa pral pataje ni kwakseswa men senpleman e mesye bon si nap voye video an bay ti lapli voyel ba li direkteman men pa pataje bagay sa yo sou tout lòt rezo yo paske se pwoblèm frèm pwoblèm pwoblèm e men Salomon kanmenm e gwoup gang ti lapli an nan pami kri Nou wè pè a la, don ou gode, ou pa vle di pè, bat kal an pye nou, bat wòl an pye nou, ti mesye kisa a gade, mezanmi don ou gode nan tè pa vle di pè nou gen yon gode nou la wi. Tina vire gyèt manman w. Gyèt manman yo. Vwala vwala e donk pandan se tan e ban nou envite w tande voice lan medam mesye e ti la ap li de fason ofisyèl ki konfime bè ke se manti yap fè sou li li pa manke n mouri epi wap pi la e foto sa nap gade la medam mesye e byen se ti la ap li avèk madanm ni ok sa se sa ke youn nan madanm ni yo bay nou konnen nèg sa yo chaje fanm. Vwala ok ti labi konfime ke l pa mouri e se domaj paske mwen menm te gentan rale yon boutèy chanpay wi la a wi non vòlè sa yo lè yo mouri ou oblije pran yon kou wi menm lè w pa bwè medam mesye gen seri de malfwa lè yo tonbe ou menm ki se kretyen lè konsa pran twa twa twa vè ji kòm ou pa bwè ou sinon pran pran twa twa twa vè diven paske sa se on se on kankou nou di bon debara. Bon epi li menm ak tout lòt yo nèt. Epi gon ekip nèg kap bay zam ak minisyon ke yo tonbe tou. Nèg yon ekip nèg paka ap bay zam ap bay minisyon ou tande se arete yo arete yo. Talè ou pral tande tèl lòt moun libere yo. E se kanmenm serye. Men an nou rantre nan yon dosye ki nan yon dosye ki bokou pli delik e dous e palan de jisteman premye dam nan Martine Moïse e Salomon e ki dan laktyalite egalman. M panse ke fòn touche sa e frè pam. Ebyen wi Jimmy nou ap pale de madam Martine Moise li menm ki nan aktyalite. Madam Martine Moise, ex premye dam de la Repiblik Dayiti, li. Kriminèl yo pami asasen yo, Izo, Ti Lapli, Lanmò San Jou, mesye sa yo 50 fwa pi mal. Byen ke nou pap konpare non, men mesye sa yo menm non sèlman yap fè kadejak sou moun, yap touye timoun, yap fè kip vye bagay, m pa di lòt gwoup pa fè non, men Mesye sa yo, yo menm yo renome pou sa menm e frè pam. Bon e Bertho manzini pa bliye gon batay ki gnyen ki gnyen ant je pèp jenèv gen yon group ki asosye pa tèt yo avèk jenèv gen yon group ki asosye tèt pa yo avèk je pèp. Blan, koulè la, vin jwenn avèk mesye Ti Lapli avèk Izo, kote yo menm, e sitou Lanmò San Jou, yo deklare tèt yo, sitou Lanmò San Jou te di, se vòlè l ye, paske li pa p kache di ou se vòlè l ye. Nou pa janm bliye tou, Izo avèk Ti Lapli, kote Ti Lapli te toujou di li gen plan anlè a li menm, e se kenbe l kenbe moun. E Izo te toujou konfime li menm nan kesyon bagay kidnapin nan. Sa vle di, jodi a la ankò, Dimi, pandan n ap pale la, nou wè gen yon Leta. Yon Leta, jiskaprezan, olye Leta an ta batay pou anpeche sa ap rive rive la, men nou wè se yon Leta, 1, ki konplis nan sa ou gen la ann Ayiti a. 2, Yon leta kap alimante bandi pandan ke ou tande entènasyonal la poz sanksyon kont bandi men gen de seri de nèg yo pa ajoute nan lis ke yap mete la. Jodi a ou nan yon sitiyasyon ki vrèman difisil pa rapò paske chak zòn yo kontwole pa yon gwoup ame men kontwole pa yon gwoup ame e leta prèske absan nan zòn sa yo. Kòm ou konprann, depi kèk jou, kout bal ap tire anlè Savann Pistas. Epi pou jodi a la ankò, malgre entèvansyon cha blende, sa pa anpeche mesye yo kote apre yo fin sikile lanmò e an palan de tilapli, Enben, sitou lè bwa lwès lèv la fin tonbe ak plizyè lòt sòlda, mesye yo, yo antre nan yon kay, yo pran yon jèn gason ak yon granmoun ki gen swazantan, selon sa nou aprann, yo tiye l, yo boule l. Ayiti tounen yon veritab jeng. Ayiti tounen yon veritab, e, e, e, kòmsi nou te kapab di, Don Kunèz, Asap Fanfin e Tchòmònn se yo k tou brile l. Men Ayiti tou, li tounen yon espas tou ou menm k ap tande m la, kote kesyon kriminalite a dejouanjou ap ogmante. Kòman w konprann jodi a, vi moun pa reprezante anyen anndan peyi a? Kòman w konprann? W ap viv nan yon peyi, jodi a, lè w rantre, lè w sòti ou antre, ou di Bondye mèsi, men se paske bandi yo vle w antre ki fè w antre, men se paske e ou menm ou te gen destinasyon sa. Kòman w fè w ap viv nan yon peyi, di renouvèlman vi w se 24 èd tan, sa va depann nan ki zòn ou ye. Men lè w abite nan zòn e Saval Pistas, kote nèg Timakak oubyen nèg Tilapli yo anvayi, di yo ede pou pa 24 èd tan ankò, Paske a nenpòt moman bal mawon kapab pèse lakay ou l pran w, la di randevou vini inèdtan. Chak inèdtan, vi w renouvle. Men nan ki peyi mesye yo, yo mete n. Men, kounye a, an n gade tout sa k dèyè sa. E m te toujou di sa la, e Jimmy te toujou di l la, n ap rive yon kote, parapò avèk gwoup ame yo, bezwen yon jou k ap pran lestèy de zòn, e nou pral wè, Meyè solisyon se ta kapab yon fòs entèvansyon. Se pa sa mwen menm, ni Jimmy, nou menm nou ap pwomne e nou dakò e nou pou nou di nou dakò fòs entèvansyon oubyen okipasyon. Men pral rive yon moman pa rapò avèk feblès lapolis la, feblès, lè map tande, tande byen wi, Jodan Michel ap tande anyen minis defans lan ki di w e lapolis la avèk lame a yo pa kapab rezoud. Pwoblèm ki gen la, sof yon fòs entèvansyon, sa vle di menm nèg k ap dirije yo, tande Jimmy, tande wi, menm nèg k ap dirije yo, yo montre w, y ap pran pretèks kòmkwa pou yo demontre w yo menm yo pa kapab e se pou kapab montre w ke kapab jistifye fòs entèvansyon anndan peyi a. Yo kreye enstabilite a. Yo kreye ensekirite a, yo menm ankò k ap alimante mesye yo zam ak minisyon pou kapab, an di, demoralize polisye yo nèt, afebli sistèm jidisyè, sistèm polisyè a, epi jodi a yo menm ankò yo di w yo enkapab. Men pou w te kapab, men ki sa w te fè pou w te rann lapolis la fò? Pou w te kapab, ki sa w te fè? Pou te rann lame Dayiti fò antanke minis defans. Pou te kapab, sa w te fè jodi a la, pou te evite zòn yo ko gen bandi, vin gen bandi. Ki sa w te fè? Nou nan yon Leta, n ap fè kòb, n ap bote lajan al sere pati pa la, kounye a y ap pran de sanksyon kont nou. Men kounye a, Jimmy gen yon lòt kalkil pou l fè. Pa rapò avèk moute volim ensekirite a, èske se pa se de nèg y ap pran sanksyon kont yo la tou? Yo menm, kòm yo di yo pa ka vwayaje, yo pa ka al okenn kote, men y ap alimante bagay la plis ase ala pou kòmouwè pou anpeche moun viv. La ankò, Dumy panse ke sitiyasyon vrèman, vrèman konplike, li vrèman difisil e sitiyasyon nou rive nan yon sitiyasyon bagay la vrèman sansib, di Dumy, parapò avèk jodi a la, prèske chak zòn, chak katye, Chak kote w ap antre, se yon nèg ak zam, se ni pa polisye, ni pa militè, men pito yon sivil ame k ap kontwole zòn ou ou kote w ye, men se vrèman difisil Jimmy lè n wè kòman yon pèp dakò l reziye l pou l viv nan sityasyon konsa Jimmy. Vwala, epi an menm tan yn fwa de pli nap salye moun ki apèn branche yo, nou konfime l pou ou medam mesye, nou konfime ke ke ti lapli pa mouri vrèman ok, se pa vrè ti lapli pa mouri, epi non sèlman nou konfime l pou ou, nou pral fè w tande yon vòys ke ti lapli konfime, bon si l pale se si se si e sèten l pa mouri, men gon lòt dezòd kap fèt egalman paske la nou kapab wè l kòmsi olye ke lapolis elimine gang sa yo, tiye yo. Ebyen nou kapab wè yo kèk jou yo yo se sanblan kap fèt kote ke ou tande yo arete tèl gang yo arete tèl nou pa jan pèp popilasyon an pa nou pa nan arestasyon la medam mesye kòm se an gè nou ye se defann nap defann tèt nou lè w pran yon bandi ou pa nan arete l nou konnen ke se rantre nan pòt devan sòti nan pòt dèyè pa gen kesyon arete la. Epi operasyon rache vòlè sa yo retire yo nan figi nou. E bon avan ke nou fon tande voice ti lapli an medam mesye ki konfime tout bagay nèt ebyen ban nou envite w tande. Kafou fèy, zòn pon mèkredi, poukwa pa zòn tanpann plis saj. Anpil moun te kòmanse ap vide lè lye. Men gen anpil moun tou, lè yo tande rimè sa, ki te kòmanse ap prepare pou y al bwè chanpay, pou y al al bwè bweson yo parapò, se lè yo konnen sa yo viktim nan men mesye sa yo. Enben, rimè a, se kisa l te ye? Se te pito yon bwa dwat ti lapli ki tonbe anba bal mesye Krisla yo, enben sa w tande a tou, yo koupe tèt yon ki gen ti non Papa Zo di m. Papa Zo, enben se te yon bwa dwat, youn nan nèg ti lapli fè konfyans anpil, youn nan nèg ki toujou bò kote ti lapli, enben sa vle di lè pou yo al vle achte manje se misye, Lè pou gen gwo dil se misye, enben misye arive tonbe anba bal mèkredi 16 novanm 2022 a. Pandan, ekip Tilapli a te met pye yo atè pou y al afwonte ekip Krisla nan Tibwa, enben se byen kote mal kalkile pou ekip Tilapli a Jimmy kote yo gen plizyè zòn la ki tonbe e pami yo yon bwa dwat li. Anpalan de fanm ak zo timi, men pou jiskaprezan n ap pale la, sitiyasyon toujou te trè tandi onivo de onivo de Samuel Buistad. Sitiyasyon trè tandi e nou aprann bagay la konplike men de tanzantan gen anpil ti re mè. Lòt enfòmasyon Jimmy ki rive jwenn nou, sè ke gen plizyè dè dizèn sòlda, Izo, Manno, enben k al ranfòse mesye Gran Ravin yo kote yo deplwaye la avèk yon M 60 avèk zam nan men pou ta al ranfòse mesye Tilapli yo pou yo kapab desann Fontamara yon operasyon wach manman men la ankò yn fwa Jimmy bagay la konplike E nou pa bliye gen moun ki te kòmanse retounen lakay yo malgre sitiyasyon te konplike, men yo pa t gen lechwa, men te oblije retounen, men pandan n ap pale la, enben bagay la e bagay la myèl la, kote ekip Izo a, nou aprann, enben Izo, Manno bò kote pa yo, y al pote ranfò nan moman n ap pale la, Pa eduk tilapli a pou kapab e fè fas kare avèk e mesye Kris e e me di ekip Kris la an palan de ti bwadi. Efektivman e bon ou konnen se se se sa son batay ant gang ak gang. Gang ak gang kap batay e men se su sèten e gen anpil nan ti mesye e tilapli yo ki tonbe la jan nou dil lan e nou gen yon ekstrè videyo Sensèman nou pa menm bezwen mande m pou m pase l epi nou pa gen dwa pase jan de bagay sa yo. Paske bagay sa yo orib orib orib e si pou nou ta fè yon ti deskripsyon pou ou vit vit, non sèlman nou pale de yon bwa dwat ti lapli ke yo touye, men se pa menm touye menm, se yo koupe tèt misye, yo koupe ponyèt li, bon yo koupe tout pati nan kò l nèt epi mesye yo fè videyo ap lage konsa. Nou dakò kòmsi pou vòlè sa yo pou yo elimine yo paske nou wè lapolis pa fè travay li men nanpèch yo tèlman touye mesye sa gang sa avèk yon raj se bagay orib orib orib donk ou menm yn fwa de pli mwen lanse apèl la ak nou menm kap tande la medam mesye evite yn fwa de pli. Pa pataje jan de video sa yo sou tiktok, evite lage jan de tenten sa yo sou facebook e ensuitswit. Paske pa bliye nan telefòn ou, ou gen ti pitit ou, gen timoun ou kap jwi nan telefòn yo ki pral sou tout rezo sosyo. Evite tromatize timoun yo pou nou silvouplè. Ou menm pa pataje jan de bagay sa yo. Paske m pa konn konbyen fwa m di nou l e m ap kontinye repete l. Paske mesye gang sa yo m nou di w se yon konba ant gang ak gang, pa panse gen youn ki mye ke lòt. Byen ke mesye Kris yo yon ti jan mye kanmenm wi, men mesye Ti Lapli yo son se bagay orib nèt. Ban nou envite w tande odyo an medam mesye w ap konprann jwa ke nèg yo te genyen lè ke yo touye gang sa kote jan nou di te gen anpil rimè moun yo panse se te Ti Lapli men e pa t Ti Lapli ok.